Map salye tout moun kafou masa tout moun santo tout moun djaboul an jeneral ki tap koute vòs sa so map salye tou tout moun nèt kafou chada bit bwaye tap koute vòs sa an jeneral. Komisè Oje, e pa favè nou fè w, ni nou pa p mande w padon. Ou konn 400 mawozo pa janm mande moun padon. Dezyèm chèf 400 mawozo a, gaspiya nou limit bourik la ti pa ti pa. Komisè Oje di kon sa, l ap ba Chimichan lebwa. Nèg Chimichan yo nan cha, y ap mache pou moute sou nou. Men nou pa pè sa non. Fò pèp la ka konnenn tou, popilasyon an, si si gen viktim, Komisè Ròje se yon manm, m pap fin di se yon manm, alatèt batay chen mechan Komisè Ròje. M ap di tout moun yo si nou viktim, alèt de Komisè Ròje. Nou pa nou pa janm bay moun Komisè Ròje, nou nou pa ka mande w padon. Wè sa m di w non? Eee. Fè yon ti tan la ankò, wè sa m di w non? N ap fèmen kwa dèboukè plat. Nou pa pale anpil anpil non. Sa pral pase la. Van ti tan ankò sou kwadèbò ki a pral fèmen plat. Sa m di nou. Se bouk la nan men nou. Nou pa janm prese.